Selon Jake Johnston, yon jounalis ameriken, Ariel Henry, premye minis ayisyen, ebyen, an kontak ansanm avèk yon gwoup mèsenè ameriken. Ou raple ou dènyeman Premye Minis Ariel Henry te pase divès èdtan nan salon diplomatik Ayewopò Toussaint Louverture, ebyen se ak chèf gwoup sa a li t al rankontre. 7 septanbre 2022, Premye Minis Ariel Henry te kite peyi Dayiti, li te rantre Florid. Li te fè konnen l al patisipe nan reyinyon. Ekip, gwoup, nèg pèp ayisyen ki fè pati de sektè afè ki vle vin envesti nan peyi Dayiti, byenke jiskaprezan Premye Minis lan pa janm di nou sa ki te diskite nan reyinyon sa a. Ebyen, medam, matmwazèl e mesye, selon menm atik sa a, Premye Minis lan s ansanm avèk Group moun sa yo li tal rankontre. Men kounya la a meyè kesyon pou nou poze se kisa premye minis la ap maniganse, se kisa lap diskite ansanm avèk moun sa yo anba raje a pèp ayisyen nou pral eksplike w. Bandi nan baz Vitelòm anvayi zòn bò kay ansyen senatè Antonio Cheramy di Don Kato senatè a vole gagè pèp ayisyen men sak pase Don Kato ap kouri pou bandi. Antouka ou pral tande. Nan moman map pale ansanm avèk ou la a, ebyen Rosemila Petit Frère, yon pwòch gouvèneman, pa ka rantre nan peyi Lèzetazini Damerik. Medam, matmwazèl e mesye, byenvini nan jounal tout Ayisyen konekte, Fouco Zanmi Enfo pa w, kap prezante ou edisyon sa a. Zanmi pa w Fouco ki rantre lakay ou pou yon lòt edisyon spesyal. Medam, matmwazèl e mesye jan ke m te anonse w, selon dokiman jounalis ameriken Jake Johnston, ebyen nan dokiman sa li mete an liy pèp ayisyen, premye minis Ariel Henry semèn ki sot pase a la a rankontre ansanm avèk prezidan gwoup Studebaker Defense Group, yon sosyete sekirite ameriken, bon. yon gwoup mèsenè ki gen ladan l divès ansyen ofisye Pentagòn, cia, pou rivalize gwoup Ris yo. Selon jounalis ameriken an, otorite ayisyèn yo rankontre an sekrè ansanm avèk chèf gwoup sa a, yon ansyen jeneral lame ameriken. Donk, nan fen mas la, genyen Wesley Clark, yon jeneral militè Lèzetazini 4 etwal an retrèt e ansyen kandida demokrat prezidansyèl, te kontakte Premye Minis Ariel Henry. Ebyen, pèp ayisyen, Clark te ekri Premye Minis lan antanke reprezantan gwoup la, Stood Baker Defense Group, yon antreprenè sekirite miltinasyonal ki gen anpil ansyen responsab Pentagòn, envite Premye Minis Ariel Henry jwenn yo nan yon reyinyon dafè nan anbasad Ayiti nan Washington, DC. 31 mars 2023 ki sot pase a la. E koze yo pa fini la pèp ayisyen. Men kisa ansyen jeneral la di premye minis Ariel Henry nan lèt l. Yo ekri PM nan yo di l konsa, mwen envite w rejwenn mwen nan evènman an. Mwen espere gen divès diskisyon avè w konsènan inisyativ potansyèl refòm sektè sekirite peyi Dayiti. e nou ap renmen akeyi w pou nou dine an prive nan sware 31 an si w disponib. Selon atik la Premye Minis Ariel Henry pa t ale Washington. Men, Anbasad Ayiti a te òganize yon evenman 31 mas la divès responsab gwoup Studebaker ak divès lòt aktè nan sektè prive a te prezan. Selon pwojè lòt jou a, ni nan yon divilgasyon Foreign Registration Act, ki se FARA, lòbiyis Angelo Villar te pwopoze divès dokiman nan mitan mwa mas la ki di l otorize pou l travay pou kont gouvèneman Ariel la. Dokiman yo montre yon òmdafè ayisyen-ameriken E ansyen pdg VCS Mining ap fè yon travay sou baz volontè e l vle ede Premye Minis Ariel Henry òganize yon rankont ak tout lòt aktè nan sektè prive a. Donk, medam, madmwazèl e mesye, evènman 31 mas la te òganize pa Edmond Boschit anbasadè ayisyen nan Washington. Byenke ni chèf gwoup mèsenè yo ansanm avèk Premye Minis Ariel Henry pa t prezan nan evènman sa a, men 5 jou aprè, chèf mèsenè yo ansanm avèk divès lòt responsab gwoup Studebaker a te rantre nan Pòtoprens, yo te rankontre ansanm avèk Premye Minis Ariel Henry nan Salon Diplomatik Ayewopò Toussaint Louverture. Rankont sa a ki te. konfime pa pòt pawòl Studebaker a, bi diskisyon sa a se te diskite sou inisyativ potansyèl refòm sekirite peyi Dayiti. Medam matmwazèl e mesye reyinyon sa fèt 7 mwa apre Ariel te mande kominote entènasyonal la ofisyèlman yon entèvansyon militè jiska prezan ki an atant, e semèn pase a la divès medya ameriken rapòte Premye Minis Ariel Henry ta an kontak ansanm avèk gwoup mèsenè Ris Wagner. Ebyen nan lane 2021, Studebaker Defense Group te fòme yon patenarya ansanm avèk yon gwoup mèsenè Sid Afriken notwa, yon gwoup ki fòme pa Iben Barlow, yon ansyen kolonèl. Fòs Defans Sid Afrikèn jounen jodi a ki Konseye Estratejik Afrik nan Stoud Beker. Se pa premye fwa e Me Clark ap debake nan peyi Dayiti. Fòk mwen di w, yon mwa apre tranbleman de tè a nan lane 2010, Clark te nan peyi Dayiti. Li te rankontre ansanm avèk Prezidan René Préval pou l te ba l yon prezantasyon komèsyal sou kay an mous rezistan ansanm avèk ouragan e tranbleman de tè, e selon yon kab diplomatik pibliye pa Wikileaks, Clark te syeje nan konsèy administrasyon sosyete Innovida Holding ki te resevwa 10 milyon de dola nan men Overseas Private Investissement Corporation, Malerezman pèp ayisyen, antrepriz sa a pat janm konstwi yon kay. Ebyen an 2012, pdg Inovada a, ki se Claudio Osoria, te arete pou fwod, plede koupab e kondane pou l pase 12 lane prizon. E medam, matmwazèl e mesye ou raple w, ane pase, nan dat ki te 7 septanb lan, premye minis Ariel Henry te kite peyi Dayiti, li t ale Miami. E jiska prezan, li pa janm di nou ak gwoup moun li t al rankontre paske li te vwayaje pou l al patisipe nan yon reyinyon dafè, li t al rankontre avèk envestisè. Jiska prezan pèp ayisyen, nou pa janm tande Premye Minis Ariel Henry ouvri bouch li ban nou eksplikasyon de ki sa k te pase. Ebyen eksplwatasyon minyè VCS de Via a te fè la yn nan jounal nan kòmansman lane 2015, lè l te revele Tony Rodman ki se frè Hillary Clinton ki tap syeje nan konsèy administrasyon an, selon Washington Post. Premye pwen lòd jou reyinyon 31 mas la se te yon Prezantasyon ansanm avèk yon seyans de kesyon ansanm avèk Roxam Alési, direktris devlopman finans kòporasyon ki se DFC, yon antite gouvènmantal ki asosye ansanm avèk sektè prive a pou finanse divès solisyon defi ki pi kritik peyi a ap konfwonte pandan moman an pèp ayisyen. Selon sit wèb li, pita nan jounen an, Donk tanzantan pèp ayisyen gen ti rankont k ap fèt anba raje a, tanzantan ebyen gen envestisè k enterese pou vin envesti nan peyi Dayiti, men bagay yo pa janm ka fèt dwat. E raple ou medam matmwazèl e mesye, se youn nan bagay ki fè w wè nèg pa bò isit renmen ti tranzi yo, pase se nan tranzisyon gon pakèt bann vye kontra malatchong ki siyen nan peyi Dayiti. Paske lè gon prezidan ki eli, gen de bagay, menm si l ta fimen, li fenk leve nan kabann li, ralon bay li plen tèt li, li pa fouti fè. Donk nan jou pase yo, se te yon kesyon de Wagner, Wagner, Wagner, yon gwoup mèsenè Ris, enben jounen jodi a, se yon gwoup mèsenè Ameriken E selon jounalis la pèp ayisyen, dènyeman ou raple w, Premye minis Ariel Henry fè plis pase 2 zèd tan nan ayewopò Toussaint Louverture, pyès moun pa otorize antre nan salon diplomatik. Ebyen se ansanm avèk chèf gwoup sa a li t al rankontre pèp ayisyen pou te fè kisa, pou diskite ebyen sou nouvo strateji sekirite peyi Dayiti. Èske w wè dezen? Kounya sekirite yon peyi son lòt etranje k vini k wap diskite sou Adje! Kilè nap granmoun tèt nou? Donk jiskaprezan nou poko konnen. Donk sou dosye sa pèp ayisyen rete konekte nap tann gouvèneman an ban nou eksplikasyon pa rapò ansanm avèk atik sa ki soti. E raplew nan jou pase yo manb gouvèneman an te demanti nan mi amiral dosye Wagner a donk jounen jodia son kesyon de Studebaker, donk l ap enpòtant pou ke pèp ayisyen an konnen ki sa koze a ye tout bon vre. Medam, matmwazèl e mèsye, ebyen videyo sa w ap gade la a, se nan Dyèg. Wi, Dyèg nan komin Petyonvil, nan enpas Aberik, se konsa gang t ap defile. Eske w wè? Se kòm si rien n'était. Y ap defile. E hier, pèp ayisyen, enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke bandi anvayi zòn bò kay ansyen senatè Don Kato. E bandi sa yo se alye Vitelòm yo ye. E nou konnen pèp ayisyen Vitelòm toujou eksplike ke li te nan menm batay bò kote Don Kato yo konn kache nan simityè pou monte miray etsetera peyi lòk. Donk se menm baz yo. Eske tu konpran? Donk bandi yo ki debake nan zòn nan, selon deklarasyon divès sitwayen, ebyen son ensekirite planifye, E otorite yo ki planifye ensekirite a met nan kò yo. Donk, sitiyasyon sa ki pral lakòz ansyen senatè a kouri kite lakay li men kouri pou ki sa? Ansyen senatè a kouri kite lakay li men non. Men ou wè la batay? Ou wè la batay senatè Don Kato? Ou wè la batay? Ay kou jovenel ale tout bagay tap dous tout bagay tap swa peyi a tap mwa klin lèt ak myèl tap koule men kounya la ou tande don kato ap kouri pou ensekirite ou oblije di men se kwa listwar don kato wi heheheh ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sa medam matmwazèl e mesye byenvini nan ensolit nou pou jounen jodi a humm. Mwen menm ki leve map chèche grann m pa wè grann, week-end fenk kòmanse samdi maten pèp ayisyen epi m vire pi ba a gon ti ba bò lakay la men gwo boutèy grann nan bouch li lap kage lap met koulè pèp ayisyen solèy poko menm leve non men nap fè solèy la leve anvan lè l ann gad videyo sa. Pyès granma. P. Mete nan kò. Plen tèt ou fanm. Ou travay pou sa. T. Se jan granmoun nan chita pou l bwè a wi. Ala traka pou lave kay tè wi. Ebyen! Kòm yo di, si se manje yo di bon apeti, e pou bwè? Ann kite sa la pou l pa fè zen pèp ayisyen. Se moman pou n fè yon kout pye nan departeman Latibonit. Depi yon bon bout tan, rejyon ba Latibonit tounen sèn de krim, vyòl, asasina, kidnapin, pandan semèn nan, baz Gran Grif Savyen, antere plizyè otaj ki te sekestre depi plizyè mwa Nan Savyen, ansanm otaj yo mouri grangou ansanm avèk swaf dlo. Abitan ki tou pre baz gang yo temwanye nan mikwo nou, ebyen, bandi depi plizyè semèn kenbe yon pakèt moun nan yon kay, moun yo mouri, yo dezidrate pandan ke yo andedan. Donk, kadav yo ki kòmanse santi, sa ki pral pase, bandi yo ranmase yo, Yo jete ansanm de kadav sa yo nan flèv Latibonit, nan simityè a, tou prè gang yo. Ayè jedi a pèp ayisyen, gang Savyen ak Palmis yo kidnape Herencia Lormeus ansanm avèk Marie Ange ki ta pral nan veye yon pwòch yo. Bandi yo reklame 500 mil dola ameriken nan men fanmi chak otaj. Désir Venès, E nan mikwo tak 509 te pote detay sou dosye sa. Pi yon bon bout tan, rejyon Ba Latibonit la transfòme an teyat de krim, de mò, de vyòl ak kidnaping. Bandi baz Gran Grif nan Savyen yo antere plizyè otaj ke yo te kidnape depi plizyè mwa nan komin Lyankou ak Pon Paremon sou komin Vèrèt. Ansanm otaj sa yo mouri grangou ak swaf dlo, selon abitan k ap viv toupre baz gang yo, yo temwanye se pa premyè fwa ke mesye baz gangrif yo ap transpòte plizyè kò moun ki mouri dèyè machin pou al jete nan simetyè ak flèv Latibonit, selon enfòmasyon yo se de moun ke fanmi yo bay plizyè ranson pou yo deja ke mesye yo ap reklame lòt ranson ki petèt pa janm rive jwenn yo ki lakòz ke moun yo mouri ak grangou ansanm viktim yo mouri dezidrate paske gang yo pa ba yo manje ak dlo pou yo bwè pandan plizyè semèn yo sekestre andedan baz Gran Grif. Pandan menm semèn nan, bandi palmis yo krible plizyè otaj ak bal selon enfòmasyon se 2 otaj fanmi yo pat janm ka negosye pou te bay lajan ranson ke gang nan te reklame Sitiyasyon sila a lakòz ke ansanm moun kap viv onivo vale Latibonit la pa konn ki sen pou yo rele malgre tout SOS ke yo lanse pou mouche leta vin pote sekou avèk abitan e otaj ke mesye yo kidnape swa moun Ti Rivyè Latibonit e moun lòt zòn kap travèse sou zòn nan leta pa janm deside fè anyen Se tout alye baz Gan Grif yo ki kontinye oubyen tanmen a fè ansanm aksyon kote yo egzekite ansanm oktaj ke yo kwaze sou wout yo. N ap raple pandan semèn nan, gwoup gang Kokorat San Ras k ap opere nan rantre sid Gonayiv, nan Lakwa Peris kidnape plizyè pasaje ki t ap travèse wout la pandan yo t ap sot regle zafè pèsonèl yo Ebyen mesye yo kidnape yo malgre negosyasyon, gen nan yo ki pase de lavi a lamò. Ansanm de sitiyasyon sa yo pèmèt ke peyizan ou abitan, pasaje kap travèse wout nasyonal nimewo 1 an pa konn ki sen pou yo rele. Ayè jedi a, nan dezyèm seksyon Ti Rivyè Latibonit nan lokalite Lavèdi, gang Savyen ak Palmis yo kidnape Erancia Lormeis ak Marie Ange ki ta pral nan veye on pwòch fanmi yo ki desede Mesye baz Gran Grif ak palmis yo kidnape yo, yo mande fanmi yo 500 mil dola ameriken pou yo chak, selon fanmi yo, yon lajan ke yo poko janm konte depi lè yap viv. Désir Venès, Ti Rivyè Latibonit, Site Krèt a Pyèwo, tak. 509. Medam, matmwazèl e mesye, toujou nan sa ki gen awè ansanm avèk koze ensekirite, yè, antèman 3 polisye chante. 3 polisye sa yo ki te mouri pa gwoup ame Ti Makak. Anlè Petyonvil, nou te rankontre ansanm avèk responsab Synapo a ki se Lyonel Lazarre ki te plase mo l sou dosye ensekirite a. Masen, dimanch ki se 9 avril 2023 a, kote ke mesye yo t ap fè patròs sou plan Aksa, epi yo te pran nan yon anbiskad lapoulati gen 3 polisye ki mouri. Ebyen, souwè Synapo a la a, se pou nou vin rann yon dènye omaj avèk polisye sa yo, nou konnen ki mouri nan kondisyon ke yo ap mouri la a. Nan 3 mwa edmi gen 22 polisye ki deja mouri anba bal bandi pou ane 2023, se ankò two. Kidonk nou kwè ke diskou yo dwe chanje pa rapò avèk jan ke polisye ap kontinye tonbe. Se kòm si sa kap pase la li pa vle di moun anyen, se kòm si polisye ap tonbe ou pa tande genyen yon kri ki lanse bò kote otorite yo pou di se twòp atò polisye tonbe twòp. Jodi a la li klè ke polisye ap tonbe se pa 2, se pa 3, se pa 4, se pa 5. Donk mwen menm m swete ke gen de desizyon ki pran pou pèmèt ke non sèlman polisye tonbe men pou pèmèt ke popilasyon an jeneral kontinye viktim. Polisye pa ka kontinye ap tonbe se chak jou yon polisye ap tonbe e se vin nan antèman polisye se an fèt nou pa ka konprann ki sa k ap pase pansetan otorite yo pa janm di anyen nou gon CSPN, nou gon chèf primati, nou gon. yon chèf o nivo ministè enteryè ki pa janm di anyen pa rapò avèk sa k ap pase la yo. Kidonk, se twòp atò nou menm o nivo Senapò a nou kwè ke polisye dwe sispann mouri e fòk polisye yo tou asime responsablite yo. Eske polisye ap kwaze bra yo pou yo kite ke y ap mouri an seri konsa, si yo konnen kisa y ap fè? pou pwoteje tèt yo paske nou vin estime ke nou menm ki la pou garanti lòd anndan peyi a nou plis an sekirite pa rapò avèk yon seri de moun. Kidonk nou kwè ke fòk polis yo asime responsablite yo pou pèmèt ke yo kontinye ap mouri nan kondisyon sa a. Ou panse ke y ap fè yon swivi vreman avèk panye polisye yo jan Dejas te anonse talè nan diskou li an? Kòman? Ou panse ke y ap fè yon swivi avèk panye polisye yo vreman? Bon mwen menm panse ke nou swete sa paske. Direktè jeneral lapolis la li fè deklarasyon an, nou toujou di ke nou pran yo o mo pa rapò avèk deklarasyon ke li fè, li fè konnen ke direksyon jeneral lapolis ap fè tout swivi, y ap bò kote paran polisye yo. Nou menm o nivo Senabo a, pwiske nou an kontak avèk paran polisye yo, nou pral founi je gade tou pou nou wè èske efektivman vre gen swivi ki fèt e nou swete ke direksyon jeneral lapolis la li fè swivi vre, li kanpe bò kote fanmi polisye yo. Paran polisye yo ki di ke gen youn nan polisye yo ki fè 2 zè tan ap tire avèk bandi li mande ranfò li pa ka jwenn. Bon, sa a nou konnen ke kesyon ranfò a li toujou repete. Se batay sa a ke n ap fè onivo Sinapò a pou nou di ke fòk bagay yo fèt nan youn lòt fason, fòk lapolis la ekipe, fòk lapolis la gen mwayen pou l pèmèt ke li kapab kwape bandi. Ou panse ke sa a ap rive materyalize? Bon, li kapab. M panse ke se volonte gouvèneman ki pou genyen pou pèmèt ke lapolis la gen mwayen. sak fè ke volonte sa pa janm manifeste bò kote. Bon, petèt se nou menm nou nan laprès nou te ka poze kesyon an, eske volonte politik yo tou pa anpeche ke lapolis sa avanse? E lè n konnen ke gon pakèt nèg ki akapare lapolis sa politikman, kidonk se kite lapolis sa fè dyòb teknik li, kidonk kite direktè jeneral lapolis sa fè dyòb teknik pa l la, politik la, l ap fèt yon lòt fason men fòk nèg yo sispann ke politize lapolis sa. Lejète leta a ap kontinye kidonk polisye ap kontinye mouri tankou grann lapli. Bon mwen panse ke fòk gen desizyon ki pran pou jan de bagay sa yo sispann. Frèm ak sèm kap koutem imaj sa wap gade la a se andedan bank nan peyi dayiti pou jwenn kòb ou an dola ebyen se konsa pou fè pou jwenn lajan an. Madanm sila a retire rad sou li. Li kale afè l sou kesye ansanm avèk kesyè yo. Li kase mete nan bòl yo. Li di yo kale m lajan m. Kale m lajan m an dola. Pèp ayisyen kòman w te ka konprann? Ou vin mete yon kòb labank. Se trop sitirans wi. Se paske nou tro toleran wi ki fè wè yap ransa figi nou konsa. Ou vin mete kob ou la bank. Imajine w semèn sa m di m pral mete 1000 dola sou kont an bank mwen. Si lè m pral mete mil dola nan dis kenz jou m ap retounen vin pran kòb mwen nou konnen nou pap ka ban m mil dola m tou di m madan m pa mete l gade non avèk bra ouvè dan griyen hin tout 32 yo deyò yo pran lajan an 3 jou pita ou ta retounen ou di ou vin chèche lajan paske ou gen yon urgence ou pa menm bezwen rakonte yo bagay konsa paske w granmoun e ou k travay ou fè lajan w. Ou vin chèche mil dola yo di w se san yo ka ba ou. Enben prete m vin prete nanm ou. Prete m vin prete nanm ou. Nou wè se se prete m vin prete nanm ou. Eske se prete m vin prete nanm ou. Madanm sila bezwen lajan l an dola, li di nou poko konnen m nap kale m lajan m. E pèp ayisyen sa ki grav, ou pa ka jwenn dola andedan bank epi kanbiz deyò a. Gade non, ou jwenn pil lajan ameriken nan men. Se menm moun labank yo wi. Se menm moun labank, se biznis yo fè avè l wi. Lò pil mesye sa yo chita sou chèz deyò a epi pil blòk lajan, yo konekte ansanm avèk bank lan wi. Ou antre anndan bank lan ou pa ka achte dola ou pa ka jwenn epi kou deyò ou jwenn. Ala traka pou lave kay tè papa nan peyi sa a. Eske w konprann kou a? Eske w konprann kou a pèp ayisyen? Donk, madanm sila a retire rad sou li di n ap kale m lajan m, m ap rele anmrey pou nou, m ap griyen afè m sou nou. Sou tèt lajan m nan ebyen, m ap fè nou pran m, m ap fè nou pran m anndan bank lan. Chalè chalè chalè yo pa bay madam nan lajan mwen m tou kraze kanè a plat. E sak grav la pèp ayisyen gon seri de moun ki sou kès labank ou vin chèche lajan yo pa vle ba ou l lè w fè skandal ansanm avè yo resi ba ou l yo gentan met on moun deyò ap tann ou pou pran l nan men w e la l di a wi son peyi vòlè wi epi kou yo mare yo se abi abi pèsekisyon. Son peyi vòlè pèp ayisyen. Vòlè tout kote. Poum vin met lajanm la bank hein m vin chache kob mwen wap dim men ki valè ou ka banm ebyen pretem te prete w pretem vin prete lajan sa nan menw e pa pretem vin prete w yo di w madanm etan ou ka koman madanm etan ou te konn pwoblèm mwen ou te konn sam te fè poum te travay poum te gen lajan poum te vin metel nan bank ou an Epi kounya la wap vin pasem lòd, wap dim a gwo chadòt se 50 se 100 ou ka banm, sou tèt lajan m renmen tou banm tout, m tou leve tout m al lakay mwen. Gon kat chouboumbe k pou pete nan bank nan peyi dayiti, gon egzanp ki pou trase nan bank peyi dayiti, se pap ti koze piti ditou, se tout la sentjou nou tande brh ap enjekte, lap enjekte m pa konn si se anndan oubyen se deyò l voye, men lap enjekte pèp ayisyen. Epi nèg ki fè pati de sektè ekonomik gap yo pran l de pan lè. Epi kounye a la, ou menm ki bat mizè w gen ti dola w, w al mete nan bank lan, dis kenz jou w tounen, ou pa ka jwenn lajan sa a, sa k pase yo pran kòb ou a, yo ap brase fè biznis avè l deyò. Se pa pou san rezon ou wè yo pa vle modènize koze yo nan labank nan peyi Dayiti. Yo vle se lign pou rale. pou ke ou vin pran kòb anndan bank lan. E pa pou san rezon non. Imajine w si w bezwen 500 dola fò w fè 5 fwa labank pou ki sa? M konn vòlè? M konn vòlè? Se paske pèp ayisyen nou jwe ansanm avèk yo twòp. Yo pran nou pou enpav. Yo pran nou pou enpav, egzatteman. Ou bezwen fè yon bagay, ou bezwen 500 dola pou rale liy 5 fwa pou pèdi 5 jounen nan lavi w, pou pran 500 dola. E tandiske gon moun kap parèt li bezwen 5000 dola lap just krak krak krak, yo rrrr, yo retire l yo ba li l. Adje lavi sa o! Non bagay la pa ka rete konsa. Si n pa pale ebyen, nap toufe, pa gen moun kap pale pou nou. Imajine w yon sikisal te konstwi pou 50 moun, jounen jodi a, gen 500 moun nan blòk la, se menm sikisal, menm kantite moun ki sou kès, 2 moun. Ou soufri, ou soufri, yon bank ap ouvri a 9 è edmi, 10 è, ou oblije debake, vin avèk 5 è di maten, men se kwa listwa. Retire lajan nou nan bank, retire l labank lan. Retire l labank, kenbe l lakay nou. Pa mete lajan nou nan bank. Sou tèt lajan w nan ou pase mizè ou pase ou bat solèy ou pase mizè ou pase mizè. Donk ou pa wè menm si w gen yon debit kat pou w achte se kòm si fò w pase nan bank la pou w di silvouplè m ap achte ou pa fout achte yon lay non. Te gen te janm gen lajan sou kont lan vre? Eyy te janm gen lajan sou kont lan vre? Te janm gen lajan? E pa ti mizè moun ap pase non. Te janm gen lajan sou kont? Eeh yo pran lajan yo, yo regle koze yo avèl. E lè yap prete moun lajan an, enterè yo fè sou li a, yo pa ba yon ti bagay ladan non. E lè w vin chache lajan nou, yo pase w mizè ankò. Non, fòk sitirans sa fini mezanmi. Donk kounya la a, gad nan sitiyasyon pou yon sitwayen twouve l, l oblije ap retire tout rad sou li pou l retire pwòp lajan l, li travay pou li. Gad nan sitiyasyon l tou, pou l ap retire rad sou li fè skandal ansanm avè nou. Nou pa respekte moun ditou. E sa ki grav la pèp ayisyen, moun ki sou kès la, ayisyen menm jan avè w li ye wi. E pa li k mèt bank lan non. Omwen li menm ki pi pre bòs la, li te ka di bòs la, en en, m p ap aksepte yon bagay konsa non. Pase moun li yo se kliyan yo ye, fò nou respekte yo. De menm tou m te ka pa ap travay la, m te ka pa bon kliyan, m gen kòb la. Mwen menm m pa t ap aksepte yon bagay konsa. Se youn nan kran nou lè zayisyen nou pa genyen wi. Depi nou jwenn ti privilèj pa nou an, kite mele nou ansanm avèk tout lòt k ap peri, ki pa bon pou nou. E dè fwa nou pa konprann ke bwa k ap pete je lòt la, l ap pete je nou tou, to ou ta. Pase lè w pa batay pou w defann sa k pi fèb la, ebyen ou menm tou lè w twouve w nan sitiyasyon ki difisil, di m kiyès k ap defann ou? Moun ki nan bank, direktè jeneral etsetera, moun sa yo se Ayisyen. Yo pa defann ti kliyan an ki pi ba a pou fè dwa l respekte. Lè l vin chèche lajan l nan fò l ka jwenn li. Ebyen demen maten lè w rive nan yon lòt pozisyon, ebyen w ap rele anmwey w ap fè skandal tou pou wè kòman w te kapab jwenn sèvis. Men, si ke ou te konn defann sa ki pi fèb yo nan lign kote ou ye a, yon lòt tou tap defann sak pi fèb yo nan lòt lign. Sa vle di depi m jwenn privilèj, m ka jwenn dola mwen menm, kite mele m ansanm avèk lòt yo. M met lajan m labank, m ka retire l aswa, epi demen maten m vin remete l kantite m vle a, kite mele m ansanm avèk lòt yo, ki travay di tou pou yo fè lajan yo, men ki pa ka jwenn lajan yo fasil. Mezanmi, jan de mantalite sa li enpòtan pou nou retire l nan nou. E bagay la tèlman rive lwen pèp ayisyen, mwen pa konnen si ke ou fè eksperyans sa. Dèfwa konn gon siklòn ki pase on kote, epi pil pye bwa tonbe. Gon ayisyen k parèt ansanm avèk on byè, li fè frèt wi, l ap bwè byè pou l montre w ke li pa nan menm sitiyasyon ansanm avèk moun kay li kraze a. Depim nan gouvènman map vòlè kite melem ansanm avèk lòt ki paka manje. Depim nan gouvènman mgen 3 4 5 6 polisye mgenyen nèg nan lame dayiti dèyèm kap sekirizem kite melem ansanm avèk malere malerèz ki paka soti pòtoprens al achte an pwovens pou vin revann nan pòtoprens pou yo fè degouden pou yo okipe fanmi yo kite melem yo pagen sekirite kite melem moun ap mouri. Hum nou panse lap bon pou nou non li pap bon pou nou. Depim gon kote map fè kòripsyon kite melem ansanm avèk sistèm ki paka chanje. Depi mwen menm m gen aksè poum fè paspò a byen fasil kite melem ansanm avèk moun ki pa kapab yo. Depi mwen menm m gen aksè ansanm avèk kòb yon fason tout kotem pase m bay yon kout kòb epi poum jwenn sèvis kite melem ansanm avèk sak pa gen lajan. E lèm fin fèl m pa wont ke se nan kòripsyon an m antre non men map ouvè kòm sou lòt yo poum di w oh oh se tan kòb wi m depanse poum fè tèl bagay hum epi nou tout ap plenyen nap tann peyi chanje nap tann lentènasyonal vin entèvni e blan k pa vle wè peyi a a la traka pou lave kay te sa kap pase la tou e blan k pa vle wè peyi a pèp ayisyen ou toleran tròp Gen de betiz ou pa sipoze pran nan men moun. Ou mete lajan ou nan bank, ou mete l aswè a. Demen maten ou al chèche l, yo ap di w yo pa ka ba w tout. Men, sa nou gen tan fè a lajan an? E lè w vin mete l la, gon souri olèv, gon akèy. Men kou vin chèche l la, madanm e tann ou ka ba ou. Ken touyem anndan bank lan nap banm tout lajanm. Bann vòlè. Wap peye tax non peyi epi pa gen wout epi minis travo piblik la rete lap manje lap bwe hehehey pep ayisyen ou toleran trop. Leta dwe w la sante ou al lopital ou paka jwenn swen epi minis sante a li menm lap vwayaje l pral pran swen nan lot peyi avek prop lajanm nan Pèp ayisyen ou pasiv trop. On peyi tanzantan ou tande lot etranje ap rantre ap touye moun ap pase ayisyen mizè sou zòn fontalye epi ou gen minis defans hehehey lajanm kap peye w non non non ou pa tap domi le swa non jamè kote ou ta pral pase pou domi le swa. Kote w pral pase pou domi leson. M non peyi lajan map peye premye minis I de kay ap byen pase pil sekirite manje l pa sou kont li respire l pa sou kont li anyen pa sou kont li e leta e nou ki peye l epi m paka jwenn sekirite epi pou minis sa kontinye ap domi anpè pou chèf CSPN sa ap domi anpè nan nan nan li pa tap ka domi anpè. pèp ayisyen ou aksepte twòp betiz se nan bouche nen pou bwè dlo santi pito nou lèd nou la ki lakòz jounen jodi a nou tonbe nan sa nou tonbe a lougawou kap manje pitit ou a sispann lapriyè pou li file manchèt ou koupe tèt lougawou a ou fini koupe tèt li ou fini. Depi se sak te komanse inisye ap foure pye yo nan lougawou a pou vin souse pitit ou tout ap retire kò yo. Paske l konnen menm jan w koupe tèt gwo lougawou a wap koupe tèt li to ou ta. Men si w rete wap lapriyè se plis ti lougawou kap kale epi wap sezi wè andedan fanm ou gon grenn lougawou tou. Yo vin fon sosyete epi se menm nou menm ankò kap manje lòt. Nou vin tounen manman zanfan. Dèfwa, se pa pou san rezon non, menm nan Labib li di, Si men sa a anpeche w sèvi lesyèl, se koupe l. Dèfwa, pou w pase yon sitiyasyon, gen moun ki nan fanmi w ki anpeche peyi a avanse, Tèt kap mal panse sa w sipoze retirel wi mete ansanm avè lòt wi. E lougawou fanmi pi rèd. Pase wap gade moun nan ki pwòch ou ki soti nan menm branch trip ansanm avè w epi se jan de aksyon sal chwazi fè lè w trase jan de egzanp sa etranje paka sot kotel soti pou l vin fè sal vle lakay ou. Antouka pèp ayisyen nou sipoze dwe fò. Nou sipoze pran kouraj. Nou sipoze travay. Nou sipoze pale. Nou pa sipoze pè. Lè ke n mete lajan nou yon kote, se travay nou te travay. Se pa nan kidnapin. Se pa nan leta. Se pa trafik zam ak bal n ap fè. Nou fè lajan nou legal, lè nal chèchel nou sipoze jwenn lajan nou. Nou pa sipoze nan rans ansanm avèk okenn bank nan peyi dayiti. Medam, matmwazèl e mesye, byen vini nan Ayiti peyi spesyal. Men kòman wi yo tap koupe nen minis defans lan yè. nan fineray 3 polisye yo. Quelle honte! Mpa bezwen lanmè al nòmal a poul va lanmè a sa poul fè avèl sa nou itil sa sa poul va lanmè nap kite sanwont wi yon jou. Mwen diw mèsi paske w tap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mwen prale map kitew nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwotejew baw lavi ak lasante bonjour bonswa tout moun non pa mwen se fouco nap kwaze nan lòt videyo orevwa babay.